Madam mesye la nou devan mache an fè. An nou pèmèt moun yo wè kòman bagay la ye nan lari a. Nou menm nou mete pye nou atè. Lè nou di nou mete pye nou atè, se yon fason pou nou fè moun yo viv Reyalite a. Mache an fè anfas nou. Si n ap gade la a, famasi Faval, enben madam mesye, sa a se youn nan biznis Reginald Boulos. Men fòk nou di yo leve l nan moman an la a, li pa anba a. La kestyon ki se poz, ou è pase Reginald Boulos? Reginald Boulos ki se youn nan miltimilyonè ki tap viv nan peyi Dayiti. Se youn nan nèg ki gen otèl, ki gen anpil biznis nan peyi Dayiti. Men nan moman madam mesye, Reginald Boulos li menm li disparèt. Enfòmasyon ki ta fè kwè, ta di ke Reginald Boulos li menm li patisipe nan lanmò prezidan Jovenel Moïse. Nou menm nou pa la pou nou akize Reginald Boulos, Men lajistis li menm li la pou li fè travay li. Yon sèl bagay, n ap kite dosye sa a nan men lajistis ki li menm ki gen kad legal nan men l pou wè oubyen pou di èske Reginald Boulos li menm ni de prè ni de lwen li enplike nan lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Men yon sèl bagay nou menm nou remake kòm jounalis, Reginald Boulos li menm li kite peyi a, avan menm prezidan Jovenel Moïse te asasine e li di tout tan Jovenel Moïse pa jwenn jistis, li pap retounen nan peyi Dayiti. Antouka, madam mesye, pyès moun nan peyi Dayiti, pyès jounalis pa janm poze kestyon pou mande kote Reginald Boulos pase. Antouka nou menm nan kad yon kout pye nap fè sou boulva Jean Jacques Dessalines nan poun montre moun yo kòman bagay yo ye, enben madam mesye, nou te pase tou prè Reginald Boulos Nou fon ti pale ansanm avèl. La madam mesye nou devan mache an fè an nou remake plizyè sitwayen plizyè jèn kap netwaye espas la daprè yo menm fatra reprezante yon menas pou yo ebyen madam mesye nou pral fè yon ti pale avè yo yon fason poun kapab gon ide kòman sa ye mesye sa kap fèt kiyès kap pale nan nou la Bòdò ou anfòm menn. Bon m anfòm wi bon. Travay sa ta fèt la la, bon nou pa gen okenn moun ki kanpe ansanm avè nou. Sa son travay nou menm, se maladjè, e nan yon de mirak, nèg ray ta fè l. Pa gen okenn, okenn leta, okenn gouvènman ki kanpe ansanm avè nou. A vle di e nou menm, kòm nan lari a nou travay, e la n brase, nou deside nou fè yon travay serye. W ap gade, kòmanse pran depi rive ri dè mirak, jiska bò, bò teleko. Bon travay. A vle di, sa a e travay lameri li te ka dwe ye. Bon nou menm, nou mete tèt nou ansanm, m rele tout nèg, ann kanpe ansanm pou n te ka fè travay sa a. Men n pa gen okenn dirije, n pa gen okenn moun ki kanpe ansanm avè nou, a vle di ki ka fè l ansanm avè nou. Sèl sa n te ka mande, si nou te gen yon bon antèt ki te ka fè yon bon bagay serye lan peyi a, se vre, bon travay sa n ap fè a, te ka ba nou ankourajman, ba nou kout men, ba nou detwa bal e ba nou bouwèt, e nou oblije nou t ap lwe bouwèt Kilè yon grenn bouret ap fè travay sa avè de twa bale nou oblije fè n achte yo fè n achte yo sa vle di m salye. Eske nou pa wè prezans otorite konsène yo tankou meri de Pòoprens ki deside vin pote kout men yon fason pou retire fatra nan lari a sitou sou boulva Jean Jacques Dessalines nan? Bon Pa gen okenn, nou pa gen okenn moun ki kan, ki kanpe ansanm avè nou. Sa vle di, si gen, si gen moun ki kanpe ansanm avè nou e nou menm, nou menm ate a la k travay bò Teleko, nan estasyon lanbi sa e nou deside nou fè travay nou, nou pa gen okenn moun, nou pa gen Leta, nou pa gen okenn dirijan, pa gen yon moun ki kanpe avè nou ki te ka ba nou kout men. Si n jwenn yon kout men, li ta bon. Nou te ka achte bourèt, achte bal, li te ka ba nou kout men. Sa vle di, lan vi a pa gen, e, pa gen moun ki deside, sèlman nou deside nou fè afè nou. Si n ta jwenn li tap bon pou nou anpil. La nou sou boulva nou sou boulva Jean Jacques Dessalines kidonk nou konnen kisa Jean Jacques Dessalines li menm li reprezante pou nasyon sa. Ou menm kòm sitwayen ayisyen ki pran yon angajman pou netwaye blòk pò la sou boulva Jean Jacques Dessalines kòman Ou wè l. Kòman ou konsevwa l? Nimewo 1 nasyon an. Boulva sa pote non l, men nou kapab di se youn nan boulva ki pi sal nan peyi Dayiti. Ou menm, ki kòman ou konsevwa sa e ki sa w ap di nan dosye sa a? Bon, kòm ou gentan pale ansanm avè m, sa vle di nou menm Nou tout ki met tèt ansanm apre ede 15 nèg ki met tèt ansanm nou travay lan la nou travay la e la nou travay a vle di nou ankouraje nou tout mete tèt ansanm poun ka achte detwa bale poun ka ba nou kout men an m ap salye nèg pòtay lyogann tap fè yon bon sèvis a mekanisyen ki kanpe kif kif menm jan ansanm avè nou a vle di sèl sa n te ka di si n te gon yon tèt yon dirijan te ka deside. te ka ba nou kout men sa nou tap nou tap felisitel anpil menm lè sin fèl li apa sèl pou li e pou nou tout li ye se pe se pe yo se pe yon lòt si tout katye te ka li fèl konsa li tap bon anpil peyi a tap pi pwòp lè sa e nou menm apa peyi ap pa bon e nou anndan ap pa bon si nou tout deside pou nou ta pwòptel fè menm jan sap gade sou sa sap gade sou sa li tap bon anpil ebyen m salye w tou frèm. Dakò frè pam. Brother sa kap fèt menn mwen wèw pran E ou avèk rato nan men w la. Kidonk, nou pran yon inisyativ pou nou netwaye blòk pa nou. Nou gen pèl, nou gen bale nan men nou. Nou pran yon inisyativ pou nou netwaye boulva Jean Jacques Dessalines nan. Di m frè m, kisa ki pouse w? Ou menm kòm sitwayen ayisyen pou w netwaye blòk pò la sou boulva Jean Jacques Dessalines nan. Yè frè m salye w depi oparavan, m salye tout moun k ap tande m la tou, k ap gade m. Sa k fè m chwazi fè sa, paske m santi mwen menm tou Sa m ap fè a konsène m, m santi pandan m lavil la ke m mare. Konprann ke tou, anvan m pwolonje pi lwen, m salye tout otorite, kèlkeswa moun ki konsène peyi a la k ap tande m, k ap gade m, m salye tout. Pase sa m ap fè a l konsène nou tout, li pa konsène mwen menm an sèl. Nou sou boulva Jean-Jacques Dessalines. kidonk nimewo 1 nasyon an. Nou kapab di se boulva ki pi sal nan peyi Dayiti. Ou menm, kisa w ap di? Ki mo w ap voye bay otorite konsène yo ki chak 17 oktòb ki fè sanblan oubyen k ap fè similak pou y al depoze jèb flè nan pye papa nasyon an sou fatra, sou matyè fekal ak anpil lòt bagay ankò sou boulva Jan Jak Desalin? Mwen menm, sa m di nan sa? Sa pou m di a m fè l deja. Paske m pran dwa pa m nan. M pa jis ap fè yon bagay pou kòb. Ni se pa Lamerik ki mete m, ni se pa Leta, e pa gouvènman, e pa okenn moun ki mete m. Sa vle di, sa vle di sa m ap fè a, se sèl mwen menm ki konnen avèk nèg ki ansanm avè m yo, paske se nou k òganize sa, nou met tèt ansanm pou n fè l. Sa k fè m fè l? Lè m kanpe lavil la la, se lavil la m defann tèt mwen. Lè m kanpe lavil la, m voye je m, ni anwo ni anba, pandan m ap manje, m wè se sou fatra m ap manje. E mwen menm ankò, m ap bwon dlo, m ap lage sachè atè, m ap lage anbwate atè. Sa m fè? Mwen gen gran frè mwen ki kanpe ansanm avè mwen ki di m, ki rele m ki di m, E, entèl mwen gen tèl bagay pou m fè la a. Lè m mande l kisa, li di m, mwen pase pòtay mwen wè tout nèg pòtay yo ap fè yon travay ki trè eksòdinè nan peyi a la, nou menm fò m te ka kenbe konsa. Mwen mande yo kisa, yo di m, nèg pòtay yo pa kite fatra, yo pa kite moun jete dlo pòtay. M di anben e nou menm kisa n vle fè? Nèg yo di m sa n ap fè, n ap mete nou tout ansanm la, n ap pran lari a, n ap pwòpte l chak jou pou n desitire pou n wè si fatra ka plizoumwen lavil la. Nou pa ka di retire fatra non ka plizoumwen lavil la. Men nou pa wè prezans otorite konsène yo tankou lameri? Non, nou pa jwenn moun sa yo. Nitou, nou pa jis kanpe ap travay pou moun sa yo, fò m di w sa. Sa vle di lameri gen dwa nan branch pa l, nou menm nou nan branch pa nou, sa n ap fè a. Se volonte man nap fèl nap ede peyi pa nou ou konprann e pa lameri nap ede lameri li menm lap fè travay pal nou menm se tèt pa nou nap ede se tout moun sa vle di sa map fè a mta renmen chak moun ki ki wè ke lameri pa antre bò lakay li se sa poul fè pandan ou wè ke lameri pa antre bò lakay ou nan blòk kote wap vann nan lameri pa antre lèn rive la. Anlè la a m ta mande tout nèg ki anlè yo pou yo banm lòd si ke demen si Dye ve oubyen apre demen pou m pike moute paske ou konn bagay la se yon bagay konsa li ye fò mande lòd fò mande pou yo banm lòd pou m pike moute sa vle di mwen pa la pou m rive la senpleman se pa sèl la men m pa nan yon bagay tou pou m fè l pou pandan sezon sa a ni pou desanm ni pou bagay mwen la pou m jwenn li pou m fè l nèt ale men fòk moun k ap vann bò lari yo paske fatra a pa rete konsa e li k fè tèt li. Ou konprann? Fatra se moun bò lari yo ki fè fatra. Fòk moun bò lari yo tou ede m. Mwen pa di moun nan ede m, tankou m di l ban m 25 goud, 50 goud, 10 goud. M pa mande sa paske m p ap fè l pou sa. Mwen jis di moun nan, pandan ke n ap bale lari a la a, si l konnen sa l ap fè a bay fatra, tou met yon gwo bwat katon bò kote l ou yon sak, nenpòt bagay la epi pandan l fin fè sa l ap fè a l anmase l li mete l sou pil fatra a oubyen nou menm pandan n ap bale li pa lage l nan bourèt nou paske moun bò lari yo wè nou pa gen moun k ap ede nou n pa gen meri nou menm pa gen youn nan nou la k gen yon mayo meri sou nou ayè nou tout nou se nèg lari a menm ke m konnen yo pa vle wè nèg lari a y ap kritike l mal tout sa k pa bon se pou nou l ye men yon sèl bagay nou menm n ap leve fyète nou nan anndan lari a pou pèp la wè ki moun ki nèg lari a. Madam mesye se konsa bagay yo ye la sou boulva Jean Jacques Dessalines. Fòk nou di malgre fatra, malgre anpil lòt bagay nou remake yon gwoup jèn yo menm ki deside netwaye. Boulva Jean Jacques Dessalines nan. Fòk nou di nou remake plizyè jèn yo menm yo mete men nan pat la yon fason pou pèmèt boulva la li vivab. Madam mesye an nou gade eta boulva Jean Jacques Dessalines. Fatra, labou santi, moun paka viv sou boulva Jean Jacques Dessalines nan. Men, otorite yo, sa pa di yo anyen. Se kòm si ryen netè. Se kòm si tou va byen. M ap mande èske nan jou k ap vini la pap gen yon operasyon mare zonbi. Lè nou di operasyon mare zonbi, ta sanble nan. Nan anpil bwat nan peyi Dayiti se zonbi ki ladan. Lè nou di sa konsa paske nèg yo ondirè yo pa tande, yo pa wè, yo pa konprann, ondirè yo pa nan menm mond ansanm avèk nou menm. Paske nèg sa yo se kòmsi tout bagay ap fonksyone. M panse nan jou k ap vini la yo Operasyon mare zonbi a ta sipoze kòmanse paske gen anpil nèg nan peyi a se zonbi yo ye ebyen madam mesye zonbi paka dirije peyi zonbi paka mennen bak yon peyi boulva Jean Jacques Dessalines nan paka sal konsa ebyen lè a rive madam mesye pou nou pran yon desizyon yon fason pou nou fè peyi a vivab yon desizyon kote chak grenn moun pral jwe patisyon pa yo yon desizyon kote chak sitwayen pral di yo pap jete fatra nan lari a, kote chak sitwayen pral di lè m fin bwè sachè dlo a, m pap jete sachè dlo a atè a, lè m fin manje, asyèt katon an m pap jete l atè a, men m ap chache yon kote pou m depoze l, yon fason pou m kapab fè peyi m vivab, yon fason pou m kapab onore memwa papa nasyon an ki pa lòt ke Jean Jacques Dessalines.